Bonjou bonswa la fami m pa anvi di avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon paske gen anpil tristès nan emisyon sila. C'est l'histoire d'un jeune ki deside ale nan lapolis. Manman li sèlman gen 2 pitit, li menm ansanm avèk yon sè li. Li tap travay nan yon sonje kat tou pre bò lakay li. Li deside yon bon maten pou kapab ranpli pwosesis pou antre nan lapolis la. Lè paran li wè lap sòti chak maten, yo konprann ke se wout travay lap fè e pourtan, Se nan akademi. Être policier en Haïti se tap yon bon chwa lè Ayiti te Ayiti. Paske m sonje nan yon sètèn epòk, apre yo te fin kraze lame a, lè w pran premyè, dezyèm, twazyèm, jiska dizyèm pwomosyon lapolis, être policier a l'epoque se te yon fyète lè w te gen inifòm lapolis lan sou ou. Men, depi kèlke zane, titre sa a. M ta kapab di son titre ki galvode, ki pase anba pye paske quand vous imaginez des bandits armés yo genyen inifòm lapolis, des bandits armés ap touye lapolis lè yo vle, des bandits armés ki genyen polisye kap travay pou yo, ebyen ekoute lapolis lan imaj li sal, imaj li se labou a nèt. Lè tip sa anonse moun lakay li ke li pral fèmen nan lapolis, manman l mare ren l. Paske 2 pitit ke l genyen e l konnen ke antre nan lapolis se kòm valide sa mò an plen jour. Manman kriye, manman woule atè, men misye ale kanmenm. Misye sòti, li vin yon udmo, sètadi yon polisye ki fè pati Unité Départementale de Maintien d'Ordre. Li la nan udmo. l ap fonksyone. Men fanmi an toujou gen enkyetid paske avoir deux enfants e manman an te di l konsa ke pitit mwen se pa manje m pa ka ba ou, m kapab okipe w jiskaske ou granmoun paske manman pa janm bouke ak pitit li, papa pa janm bouke ak pitit li. Men ekoute, le tip li te vle asime responsabilite l. Petèt ke. Li te konprann ke nan yon laj ou rive, se ou menm ki pou debat pou bay tèt ou, menm lè ou s on moun ki fè pati nan yon fanmi ki gen mwayen pou viv. Brèf, polisye sa a, non li se Michelen. Jou yo ap mache. Le vandredi premye oktòbre 2021, Michelen antre nan cha a. Lè li gen zam nan menn, lè li gen inifòm sou do l. Paske apre videyo sila ou ta kapab di ke se yon moun ki fyè ke li pote inifòm sa, li se yon ajan udmo. Men se ta pral dènye videyo Michelet. Fas kare antre bandi e polisye. Lè polisye son kwense. Michelet ki te toujou genyen nan tèt li. mete an avan deviz enstitisyon polisyè la ki se Protéger et servir, li mete tou de an aplikasyon nan sware sila a. Michelet mete pye l atè pou kapab fè kouvèti pou lòt cha kapab vin remòke cha ki tonbe an pàn. E se la bandi yo ta pral etenn souf Michelet. Lè w gen yon pwòch ou ki mouri, lè w ap antere l, Se kòmsi ou antere yon pati nan ou menm. E li pa toujou fasil pou se paran k ap antere pitit. Se pitit ki dwe antere paran. Ebyen, le mal est arrivé. Le plus difficile est à accepter. Michelet mouri, yo pa ka jwenn kadav la. C'est triste. La soeur de Michelet a appelé au journal. Premye okazyon Caraïbes FM. E kisa yo di nou nan lapolis la, kisa yo di nou lè n ale nan baz kote l te afekte a sou jan l mouri, kòman yo eksplike nou li jwenn lanmò l? Depi nan depi nan samdi maten mwen leve bonè mwen leve bonè mwen desann mwen ale nan baz sidmo an lè mwen rive mwen jwenn ansanm avèk chèf lan yo eksplike mwen yo di mwen ke Jan frèm mouri ke sanble se pa yon bagay ki senp. Yo fèm konnen ke non frèm te nan te nan te nan lis pou li te ale nan nan blende matisan. Frèm di yo konsa ba yo kelke minit pou yo ka e e lap deplase al rede yon afè mokash avèk yon kòlèg li. Kounya la yo e li li fon li fon on on on on tan li li fè on tan li pa retounen. Epi se. Se lè l ap retounen, yo te gentan ranplase, mete de lòt moun. Epi li di, apa nou ranplase mwen, m prale wi. Yo di, non, rete travay nan baz, paske nou gentan ranplase w, nou t ap tann ou, ou pa janm vini. Li di, non, nou konnen depi se matisan, fòk mwen la, mwen prale. Yo di, frè m, ki jan w pa di pa ale, dayè se sis moun n ap pote nan blende an, se de moun devan, kat moun dèyè. Li di, n ap fè devan an fè twa, m ap chita nan mitan. Epitou. Ke yo, map rete avek fre klè a se kanpe goumen li ye fre mwen bay tout vil pou la police mezanmi mwen pale avek fre m pou fre m tanpri pou nan gen bandi nan peyi ou menm si se te te yon promosyon avan yè ou pap ta de si tire bandi non fre m pol mouri pou la police se nou de grenn nan manman m ye ye pou kisa fre m tanpri tanpri tanpri pa ala. Atè, lè voyè lè yo voye w yon bagay, rete dèyè, pa pote boure, sou kouri pou lapolis la se ou k ap wè. Tande non, di nou non, e foto sa yo ke nou wè sou rezo sosyal yo, foto kadav frè w lan k ap benyen nan san li, eske se bandi yo ki mete foto an deyò, eske yo ba w esplikasyon, kisa k fè yo pa pran kadav frè w? fè lòt polisye ki te la yo pa rekipere kadav la alòske nou aprann y al rekipere kakas blende a. Ebyen ou konnen depi lontan lontan cha blende te toujou gen priyorite sou tout kò polisye ki mouri. Yo fè m konnen ke lè yo fin dèyè frè m nan blende, yo ouvè pòt blende pou frè m sòti, frè m retire jile sou li, frè m retire zam, frè m dezabiye l, Frèm retire kostim inifòm fèm frèm pete frèm pete e blende li pran lari li sòti. Se vrèman triste, nap swete anpil kouraj ak paran Michlè, manman l avèk sè li paske pandan prèske yon dizèn dane ankò yap viv avèk plè sa ki pap janm geri sou kè yo wè pitit ou mouri e ou nan difikilte pou menm jwenn kò a pou kapab anteri.